E granmoun lontan toujou di jou malè wanga pa sèvi. Sa a se san manti. Wi. Medam e mesye sa w pral tande la a, nouvèl ou pral tande la a ap fè w kontan, ap fè w leve danse, ap fè w priye Bondye, mande poukisa chak jou yon bagay konsa pa pase nan peyi Dayiti pou de twa moun. Aleandre, Nap li non sa an espanyòl paske depi se nouvèl sa yo ki nap bay fè lang nou lejè. Aleandre se yon gwo bandi nan gwoup gang Vitelòm ap dirije a. Ebyen, misye la a li arive brè dlo bouch li. Mezanmi se pa ansanm avèk gang parèy li l tap batay. Se pa lapolis ki met dòmi nan je l. Mezanmi se yon limena kidonk madanm gang nan ki mete dòmi nan je gang nan. M konnen w pral mande kòman sa fè fèt, kòman fè yon fanm gen kran pou l touye mari l ki se yon bandi, li konnen ke a nenpòt kèl moman, bandi ka touye l. Enben, rete la ou pral konn plis detay kòman gang sa a tonbe e w ap mande Bondye poukisa chak jou de twa bandi pa tonbe konsa. Rete la nou pral ba w plis detay. Dosye sanksyon medam e mesye, apre Kanada ak Etazini te met ansanm la pou yo kòmanse pa sanksyone tout gwo palto, tout gwo politisyen nou konnen k konn ap fè gwo gòj nan peyi Dayiti, ebyen, Se tou pa Wayom Ini kounya la ki deside apati de 28 desanm kap vini la a, anpil sanksyon pral tonbe sou gwo palto sa yo, kidonk yo pap ka kòmsi rantre nan nan peyi a. Viza yo ap koupe, tout byen yo genyen nan peyi sa a, yap jele tout nèt, kidonk tout lajan, kwadèvè sa yo te gen nan peyi sa a, yo pèdi, yo deja pèdi tout nèt apati de 28 desanm la e non nèg sa yo ap nan lari pou fè konnen ke se tèl nèg sa yo kap finansye gang nan peyi Dayiti. Bonjou bonswa, sa depan de lè ou pral gade video sa, e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou pa rate okenn nan video nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si ou potko fè sa, e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paske m konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. E jan ke n te anonse ou nan kòmansman videyo a mezanmi nou pral ba w detay kòman yon gwo gang nan baz Vitelhomme ap dirije a fè mouri mezanmi. Aleandre yon gwo bandi nan gang Vitelhomme nan ki se bra dwat chèf gang Patrice ki te konn dirije anba galèt, misye tonbe vandredi a. Ebyen, Alejandre fè konnen ke li pa pran nan bal, paske l al nan plizyè gè deja, l al nan plizyè batay deja, nèg ap tire sou li, li pa janm pran nan bal. Ebyen, kisa misye deside fè yon bon jou maten l leve, ki se vandredi a, kisa misye fè? Misye pran yon zam, li rele yon fanm li, epi l di, Cheri map kanpe la Men zam sa vide bal sou mwen map pwovoke m pa pran nan bal ki vle di lèm pran lari a mal nan gen ou pa bezwen gen kè sote pou mwen paske m pa pran nan bal m pral moutre w kiyès ki mwen menm nan jodi an la ebyen ou mèt dechaje zam sa sou mwen mwen pap pran nan bal ebyen limena kisa limena fè li menm san ezite li rale 12 li li menm epi kisa l fè premye katouch la pran misye nan tèt sa w tande a Aleandre tonbe tèt nwè de pat mezanmi aktyèlman la gwo gang sa ki se Aleandre misye ap bwè ti dlo glase l la nan lanfè medam e mesye. Yo toujou di jou malè wanga pa sèvi afè kesyon de wi wap pran pòz ou pa pran nan bal e twòp fim nèg sa yo gade yo konn ap gade nan fim moun ap di yo pa pran nan bal epi ap tire epi Tire sou moun yo bro moun yo pa pran vre se fo bal yo ye mezanmi bann enbesil nap konn jòj. M konnen gen anpil moun la kap di poukisa chak jou de twa bandi pa tonbe konsa nan peyi a poun ta libere ansanm avèk gwoup gang sa yo kap mache teworize popilasyon an medam e mesye Alejandre te panse ke bòkò a yo toujou diw sa bòkò baw pwen li pa diw dòmi nan kalfou frèm afè kesyon de ou pa pran nan bal ap fè chowòf fè konnen ke bay zam pou yo tire sou ou pa pran nan bal Ebyen frèm wap konn jòj. E pou fini nou pral kite w ansanm avèk Doktè Harrison Ernest ki te reyaji sou sanksyon peyi Kanada ak peyi Etazini bay an pakèt otorite nan peyi Dayiti kap finanse gang nan peyi a. Sosyalman e kòm asosyasyon aspè sa a. E kote ou wè nap pale de asosyasyon, nap pale de sitwayen sitwayèn, nap pale de peyi. Ki tèks de lwa? ki fè Ayiti mache, menm si gen yon mepri de la konstitisyon, menm si l gen pwoblèm, menm si tribinal yo pa ka fonksyone, tèks de lwa, sa vle di yon peyi, odela de drapo, tèritwa, jewografi, se lalwa, e se sa nou refize mete devan, se pa moun yo pou nou mete devan dabò, se lalwa, konstitisyon, lalwa, mentnan, se konstitisyon, e sitou lalwa, ki sanksyone, lèzenfraksyon, lèzenfraksyon. Jiska prezan an Ayiti la, poko gen ankenn enstitisyon jidisyè, poko gen ankenn enstitisyon egzekitiv, poko gen pèsonn an Ayiti jisteman ki sòti de rapò trè klèman ba etatik ki pou di men entèl, entèl, entèl, entèl. Sepandan, anpil manifestasyon fèt deja, anpil denonsyasyon fèt deja an de Petwokaribe anpe avan Petwokaribe. Te gen Divalye jiskaske l mouri ankenn kòb pa bay avan Divalye. Te gen lòt. Donk sa vle di. Jounen jodi an, blan an li repete egzakteman tout sa Ayisyen di deja, men anyen de konkrè pa janm fèt. Donk nan nivo nou menm, ou konn ki sa n ap gade? N ap gade peyi a k bloke, k gen pwoblèm, sa di o nivo entèn nou pa ka fè anyen. O nivo entèn nou pa menm ka fè yon bon dyagnostik pou nou gade mal de sitwayen Ayisyen ap fè a peyi an, epi pou lajistis sanksyone yo. Sa vle di yo kwa? Les etranje yo di yo pran sanksyon men sanksyon kanada se pou lwa kanadyèn sanksyon amerikèn nan se pou lwa amerikèn sanksyon fransèz se pou lwa fransè men jiska prezan jodi an site nenpòt ki non la ki rapò sa yo avèk la jistis ayisyèn e menm legzekitif pa gen anyen k di nou pap al pi lwen kòm asosyasyon se pou n di jodi an le retour a la vie citoyenne li kapital. Jodi an, se moun k ap viv ann Ayiti yo pou n gade, pou yo edike yo nan fanmi yo, pou yo edike yo de fason sivik, pou yo konnen kòm moun yo dwe atache a peyi yo, yo dwe fè sa k bon, kòm moun yo dwe konbat sa k pa bon. Toutotan se pa Ayisyen k sanksyone, Ayisyen k fè sa k pa bon pou ke gon jistis sòt, pou plent pote, epi de fason ekitab pou jistis bay. Tout sa w wè k ap fèt la yo, y ap fè bri, y ap pale apre si mwa, ennan ou pa tande anyen, tout sanksyon leve. Epi dènye aspè m ap siyale pou nou, ekout, kiyès ki te konn al nan palè lè lèt de kreyans ap bay? Se pa nou menm la a, jounalis yo al kouvri. Kiyès ki te konn nan palman an ap fè reyinyon, bat bravo? Kiyès yo konn envite aletranje al nan bèl reyinyon, dòmi nan otèl, manje bwè? Kòm si blan yo fèk dekouvri ke nèg sa yo nan koripsyon. Sa ap kritike la, se te bagay ki etann sou plizyè ane. Men pandan plizyè ane sa yo, a kiyès nèg yo t ap fè yo? Kiyès ki bay? Ki koperasyon ki bay lajan, ki finanse tout kalte aktivite? Kòb yo di nèg yo t ap vòlè yo, ap fè lòbèy yo, kiyès ki konn bay yo? Se lè blan. Donk kiyès ki gen enfòmasyon yo? Poukwa se mentnan? Donk sa vle di ke, se sa k fè n ap di n edikasyon an li kapital, edikasyon sivik lan. Se di, nenpòt bagay gen dwa ap di, men lè w gen yon kapasite mantal pou rezone, pou obsève, ou ka wè si pou w avanse, si pou w rekile, si pou w gade. Mentnan la solisyon dwat èt ayisyèn. Fò n reflechi, fò nou pran konsyans, fò n pran desizyon. E se poutèt sa jodi a se pa pati politik yo enpòtan, se pa akò yo k enpòtan, li fò yon retou. a la mobilisation citoyenne pou ke tout sitwayen, tout sitwayèn yo konprann sa kap pase la a, yo reprann konfyans, yo reprann kontwòl peyi an, se yo k pou di men sa entèl fè, men sa ke entèl fè, epi travay pou n met jistis an plas pou ke yon aparèy jistis ki pran de desizyon pou pèmèt ke de sanksyon k bay pou tout moun pije pèn yo pou sa pa rekòmanse ankò. Kote m ap pale la a gen de zòn pa ka pase, gen de zòn ka pase. Gen bagay ou ka pale, gen de bagay ou pa ka pale. Donk, lè yon nèg se li sèlman ki te konn vann siman ann Ayiti, se li sèlman ki te konn vann diri, se li sèlman ki te konn vann yon seri de bagay, ou pran tout lajan l. Bravo! Bon, nou pa konn sa ou pral fè avè l, se Ayiti w ap bay yo. Mentnan kounye an, lè moun bezwen bati kay, nan men kiyès w ap achte siman? Lè moun bezwen diri, nan men kiyès ou pral achte? Nou pa panse a tout sa yo? Kòmsi tout moun woy woy ap fè lòbèy? Men il faut panse, se vre nèg sa yo pa bon yo fè de lòbèy, men se yo k mèt tout bagay wi, kiyès ki gen bato, kiyès ki rantre bato? Ann di yo pa gen kòb ankò yo pa rantre, kiyès? Èske se blan ap vin avèk de lòt envestisè etranje oubyen èske gen de ayisyen l genyen lòt bò a ki se de envestisè k ap vin ranplase nèg yo? Sè a di, n ap patanje nan yon bagay epi moun ap bat bravo sa k kontan sa k pa kontan men nou pa konprann le plis enpòtan se demen, kòman demen sera dans ce pays? Sa vle di si n pa gad sa yo gen pire ke sa n ap gade la jodi a wi. Se pa bat bravo sèlman, gen pi. Sètadi ke demen, ou kab nan yon sitiyasyon, peyi an li vin pi mal ke jan l ye jounen jodi an, ke tout nèg sa yo, enben ti rès yo kache lòt kote, yo al lòt kote. Men jodi a, kiyès k ap antreprenè? Èske mwen menm m ka antreprenè? A ki kòb? Èske m ka vann diri? Èske m ka vann siman? Sa m ka fè? Donk sa vle di, tout moun k ap batay yo la, fò nou wè bagay yo. Menm jan y ap sanksyone lidè politik. Lidè politik la, se yon pati politik li ye, yo sanksyone l. Bon, men lakiltite nèg yo kontinye. Men biznis, antrepriz, se lajan. Donk, il nous faut d'autres entrepreneurs, il nous faut d'autres hommes, d'autres femmes ki gen mwayen, ki onèt, ki pwòp, ki pou pèmèt pèp la jwenn mwayen lè l bezwen achte, lè l bezwen vann. Men kòman sa yo ap fèt? Pèsonn pa di nou. Alò, jodi a se yon gran jou pou Pati Konstwi Lavi. E Pati Konstwi Lavi li menm ki ap kontribye nan kesyon fòmasyon politik sitwayen yo. Donk li te wè nesesite pou li onore Platfòm Kore Lavi pou gwo travay l ap fè. Alò asosyasyon yo la pou yo fè fòmasyon sosyal yo. Donk se sa ki ka pèmèt yon pati politik pi byen fonksyone, se lòske l genyen de moun ki soti nan asosyasyon ki deja gen fòmasyon e ki vini nan pati politik lan kounye a ki vin pran de fòmasyon politik ki ka pi byen pèmèt ke sitwayen sa a li konfòm avèk dinamik politik lan e konprann nòm sosyal yo kote l ap evolye an. Donk parapò avèk kesyon w sot poze a. Nou nan yon sitiyasyon ki trè difisil, anpil pwoblèm anndan peyi an, men Pati Konstwi Lavi, li te klè nan pwopozisyon ke l te fè a, fòk genyen de aksyon konkrèt ki poze pou wè kòman omwen gen de plan de sekirite ki mete an plas pou akonpanye popilasyon an e rive poze bon baz yo pou òganize eleksyon e renouvle pèsonèl politik yo. Donk pwopozisyon ke n te fè a li te klè e alavèl. Nou te prezante de plan ke n te gade nan yon aspè konjonktirèl, men nou te gade l tou nan yon lòt aspè ki se aspè estriktirèl lan, e jiska prezan nan tout refleksyon ke n ap fè anndan Pati Konstwi Lavi, nou ap mande avèk aktè yo, avèk gouvèneman an, avèk tout lòt pati politik yo, pou yo panche sou aks estriktirèl lan, e se aks estriktirèl sa a ki pral ka pèmèt omwen nou poze bon aksyon pou pèmèt ke sekirite sa a, oubyen pwoblèm ensekirite sa a k ap ravaje peyi a. nou rive jwenn yon solisyon avèk li. Donk pou le moman, nou nan yon sitiyasyon ki konplèks, ki trè difisil, e an janvye 2023 la, ti rès senaryo ki rete la, e senatè yo pa plen ankò, pral gen ankò yon fwa yon vid, pa rapò avèk ti rès sena a, donk e pati konsilafili rete kwè ke, Pwopozisyon ke l te fè a, e sèl fason pou n soti avèk kriz ke nou ye la a, fòk gen yon lejitimite ki degaje, e lejitimite sa a pa gen lòt kote n ka jwenn li, se atravè 10 depatman yo. Chak depatman reprezante, e dyaspora gen yon reprezantasyon, fè 11, e tout sa yo nèt, nou pral pèmèt omwen nou. chita avèk lejitimite a e nou pral ka poze bon aksyon e bon baz yo pou nou ka ale nan eleksyon pou renouvle pèsonèl politik yo. Kòman BK a evalye bon aksyon k ap pran yo? Pati Konstwi Lavi li panse ke aksyon ki dwe poze avèk yon aktè politik, li dwe respekte tout nòm sosyetal yo e li dwe respekte prensip ki reji mòd de fonksyonman sosyete a. Donk nou menm jiskaprezan nou tande. ke gen de sanksyon ki pran, men nou poko gen okenn dokiman ki pwouve reyèlman pa rapò de prèv jistifikatif ki di sanksyon ki pran yo men pa rapò a tèl bagay, menm lè yo bay e sou ki aks pou yo pran sanksyon yo. Men o nivo de Pòti Konsu Lavi, nou ap kontinye reflechi, nou ap kontinye chache, nou ap kontinye tou gade e aksyon kap poze yo bò kote kominote entènasyonal la pou n ka wè reyèlman aksyon kap poze yo, eske se de aksyon ki pou pèmèt gon lòt dinamik sosyetal ki degaje anndan peyi an. Oubyen èske se yon aksyon tou ki genyen de lòt bagay ki kache dèyèl? Men nou menm pou le moman, nou nou ta di nou fè rezèv sou sa pandan ke nou ap tann de lòt eleman esansyèl ki ka montre aksyon kap poze oubyen sanksyon kap pran yo se de bagay ki genyen veritableman de prèv jistifikatif ki pou pèmèt dinamik sosyetal lan, dinamik politik lan li evolye pi byen. Mèsi laprès, alò PKL nap selebre jodi an. Alò se 10 desanm men jodi a 12 nou òganize selebrasyon sa jodi an se platfòm kore lavi paske genyen pati konstwi lavi tou ki se pkl brèf mentnan jodi an se pati konstwi lavi pkl ki pran inisyativ òganize seremoni sa pou onore setan egzistans ak travay platfòm kore lavi platfòm kore lavi son asosyasyon jan mèt Camille Oxilus ap debat tèm nan son òganizasyon sosyal son asosyasyon e Nou vle kontribye nan refondasyon Ayiti, jan sijè a di anndan an. Enben, pou patisipe nan refondasyon Dayiti, va falò gen yon konpòtman pozitif, fòk gen yon chanjman de konpòtemen, se poutèt sa, depi an 2015, n ap pale de revolisyon mantal. Men nou di revolisyon mantal la, se de fason l ka rive, se atravè ledikasyon. Donk se pou sa nou panse gen yon gwo pwoblèm onivo de famiy an Ayiti, jan yo leve timoun yo, jan fanm fè pitit. Jan chak moun abandone ak fanmi yo, jan nou chak evolye, pandan nap pale la toujou nan lespri lal ka just fon yon flash back, panse a kote l te fèt, kòman l te leve, eske l gen tout istwa yo, eske l konnen yo, m pa menm al nan si yo te leve a manman yo, si papa pat gentan mouri, ak ki fanmi, ki sitiyasyon nou lè nap leve, eske nou metrize tout etap sa yo, lè n te gen 18 an pa egzanp, eske yo te mete n chita yo di n nou granmoun kounye a, donk. Nou evolye yon jan ki pa favorab paske jisteman pa gen yon kòd familyal an Ayiti, pa gen ankenn nòm legal sou le fonksyonman de fami. Chak fami ap viv jan l pi pito, jan l kapab an fonksyon de mwayen l. Dayè pa gen adrès, si pa gen adrès. Pa ka gen kontwòl sou kesyon fanmi. Donk lè sitiyasyon konsa, ki tip de sitwayen Leta ayisyen ap fòme? Ki tip de sitwayen, sitwayèn Ayiti pral gen? Donk sitiyasyon li pa ta ka lòt jan ke jan li ye la a jounen jodi an. Donk se pa yon aza. E se sitiyasyon sa a, lè nou te etidye an 2015 ki ta pral fè ke nou vini avèk vizyon Kore Lavi a ki sèt sou apwòch endividyalist, Alòske n ap pale de asosyasyon, kominotè, kolektivis, men apwòch la nan vizyon li endividyalis. Sa di, nou di an atandan Ayiti chanje, fò n al montre chak sitwayen pran responsablite yo. Se sa yo rele le devlopman pèsonèl. Donk, 1, se pou m di w ke an se tan, nou ede anpil moun devlope tèt yo. Devlope tèt yo, anpil jenn gason gen k pa ayisyen ankò k al etranje nan plizyè depatman. Pa egzanp, m sot prezante nou direktè egzekitif la ke m pat konnen ki soti Anse de Dlo, m pale de nou Adnè Janvye ki soti Basen Ble, m prezante nou Carline Delhomme ki se moun Jeremi k vini nan aktivite an. Donk nou menm sa n ap fè se idantifye sitwayen k vle pou n aprann yo devlope tèt ou. Pa tann moun vin fè pou ou, pa gen moun ki pral fè pou ou pito. Devlope tèt ou, chanje konpòteman, fon transfòmasyon mantal Lè w kòmanse fè, kounye a w ka jwenn moun ede w. Men si w chita w ap ret tann, ki leta, kiyès? Donk, anfèt, se sou sa nou fokis kòm asosyasyon, le développement personnel, la transformation mentale à travers l'éducation familiale. Mentnan pou edikasyon sivik lan, a 50 pousan l gentan fèt, si w fè edikasyon familyal la anndan kay. Men nan lè moun nan pran lari, li pral nan yon biwo, li nan lari a kèlkeswa kote li ye, men jan l renmen tèt li, jan l devlope tèt li a, li pa pral deranje lòt moun. Donk li ta, li pral chanje konpòteman l pa rapò a lòt sitwayen. Se poutèt sa nou di pwoblèm Ayiti se pa yon pwoblèm politik an reyalite, se yon pwoblèm de konpòteman. E se yon pwoblèm de konpòteman lakay chak moun, se yon pwoblèm de konpòteman endividyèl. Donk kontrèman a ti jèn ki fèt Ozetazini, an Frans, o Kanada, l viv nan yon peyi tout è byen òganize, tout è la, enben, L ap evolye nan sosyete a. L ap jwi sa k gen l yo. Li fyè de peyi l. Men lè yon moun fèt isit Ayiti jan bagay la ye, li fyè de kisa? L pa gen okenn fyète. Donk se yon jeng. Donk se sosyoloji ayisyèn nan pou n gade, se yon pwoblèm de konpòteman. E se sa k fè nou menm nou fè chwa kòm asosyasyon, kòm òganizasyon sosyal reziste pou nou patisipe 1 nan kesyon edikasyon familyal 2 nan kesyon edikasyon sivik. Nou reyalize anpil seminè, anpil fòmasyon. anpil kote, e priyorite a se gade pou n wè kòman n a rantre pi pwofondeman nan seksyon kominal yo, lè peyizan son abandone, depi yo di peyizan yo wè kiltive latè se vre, men eske l pa moun, eske l pa gon santiman, li pa jwenn sèvis eksetera, se pou tèt sa n ap kontinye travay malgre sitiyasyon an difisil pou pèmèt ke jisteman nou atenn le maksimòm de moun, menm si sa n ap fè a mande mwayen finansye. Nou pa gen twòp mwayen, se kotize n kotize antre nou, men n panse ke avèk volonte sitwayèn yo, lè yo konprann vizyon an tout bon. Paske ou wè, ou wè rezilta sa bay. Gang, ensekirite, kidnaping, vyòl, tout sa ou wè k ap fèt la yo, se eksklizyon sosyal la wi. Tout sa ou gen la, se abandon moun ki pi pòv yo wi, nan katye popilè yo. Tout sa ou wè k fè la, se de bagay. ki konstwi an 10, 15 an, 20 an e plis wi, epi se nou tout kap peye sa. Enben si tout asosyasyon ki anrejistre nan afè sosyal yo, yo konbyen milyon, si tout ap travay tout bon, tout sa leta ap fè, sektè prive ap fè, kòb ki gen, yo kite, se atravè lè asosyasyon de katye, lè asosyasyon de seksyon kominal, lè asosyasyon de komin, departemantal. Se yo yal jou ede olye depite, senatè, minis, direktè jeneral, prezidan konsantre se yo kap fè kòb sèlman epi yo ale vè la koripsyon enben ap gon desantralizasyon ap gon dekonsantrasyon ki pral pèmèt tout sitwayen egziste tout sitwayen patisipe menm nan kesyon fatra nou paka ranmase ale tout anpil nèg la nan laprès la nan ale ozetazini nou wè kòman bagay yo ye. Koman yo ye? Men si w pa enplike sitwayen byen pou w enplike l se pa nan pati politik la se dabò. Bon koman yon pati politik fè fonksyone byen? Kote l jwenn moun yo? Si se pa an asosyasyon pou moun nan t ap evolye deja ki pou fè l devlope. E vwala. Se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiskalafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la e pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmandew video nou yo mèsi nap kwaze nan yon pwochèn video tchaww.